Gad drapo n, na wè kisa n sanble. Si t fè linyon ak fòs, nan lanmou na rive. Solèy bonè t leve men l pa t janm ka klere, se paske n pa t janm oze rasanble pou n koze de lanmou tout bon vre. Tasanka n pa sike, se lanmou ki ka ban n libète n. Men daprè tout sa nou analize, tout, lè nou pran tout bagay yo nou mete ansanm, nou vin reyalize peyi a pa gen lòt pwoblèm ke pwoblèm lanmou. Donk menm jan yo itilize atis yo, yo itilize medya yo pou yo kapab bay jenès nou an direksyon sa l gen jodi a, ki kapab bay sosyete nou an Direksyon sa l gen jodi a. Donk nou menm nou vle itilize menm jenès sa, menm atis sa yo, menm medya sa yo tou pou nou fè pase yon mesaj ki pozitif e ki konstriktif. Paske nou se 2 antite ki trè fò, ki trè pwisan sou nasyon an, se atis yo, medya yo. Paske nòmalman tout sa ou wè moun ap repete la, se atis ki mete l nan bouch yo. Tout Pawòl ou wè jenès la ap chante ap deklare la tout se atis yo ki mete pawòl sa nan bouch yo donk e pa bliye ke la pawòl li pwisant nou kapab kontribye nan kraze peyi nou san nou pa rann kont pandan ke nap pale de bagay negatif yap fè nou chante bagay negatif yap fè nou pale yap fè nou detwi pwòp peyi nou ak pwòp bouch nou yap fè nou detwi pwòp tèt nou ak bouch nou. Se sa k fè nou menm nou pran inisyativ sa a pou nou kapab bay jenès la yon lòt direksyon e pou nou kapab lanse yon mesaj trè fò tou avèk lidè nou yo pou fè yo konnen ke yo ka fè yon pi bon bagay ak jenès la. Yo ka bay jenès la yon pi bon oryantasyon olye ke sa yo fè l devni jodi a. Paske nòmalman chak. Moun ke Bondye kreye, li kreye l avèk yon talan. E talan an se richès yon moun. Donk m panse jounen jodi a nou bezwen genyen de lidè ki kapab obsève jenès la, obsève nasyon an pou yo kapab wè ke pou yo devlope jenès la yon lòt fason, ede yo devlope fòtin sa a ki anndan yo la Paske richès yon peyi li depann de talan. Jounen jodi a si tout moun kap pale de Qatar se gras avèk talan. Si tout moun ap pale de Messi, Cristiano Ronaldo se gras avèk talan. Donk se mesaj sa nou vle lanse bay tout moun, bay tout lidè nou yo poun fè yo konnen ke fè respekte yon nasyon se pa fè tweet sou Facebook oubyen sou rezo sosyal. Fè respekte yon peyi se pa fè lanse video oubyen fè tweet reponn lòt lidè, lòt prezidan nan lòt peyi. Men fè respekte yon peyi, fè respekte yon nasyon se lè ou pran jenès la an konsiderasyon, ou ba yo oryantasyon, bon oryantasyon e ou itilize yo pou fè sa yo rele devlopman pou peyi a. Donk ou pa reponn peyi atravè tweet. Nou reponn peyi atravè aksyon. Lè nou kòmanse fè dè aksyon, lè nou kòman, lè yo kòmanse wè nou menm antan ke lidè nap valorize jenès la, nap valorize sosyete a, nap vanorize pèp la, yo menm tou yo pral respekte nou. Yo menm tou yo pral valorize nou, yo menm tou yo pral mache dèyè nou menm jan nou menm N ap mache dèyè yo jounen jodi a. Alò, se nan optik sa a nou menm, nou pa kwè ke nouvèl Ayiti ke n ap chèche a, li nan tout sa n ap fè yo la. Li pa nan kraze brize, li pa nan manifestasyon, li pa nan bif youn ak lòt, jounalis ap joure youn ak lòt, medya e atis ap joure youn lòt, ap fè bif. Nou pa p jwenn nouvèl Ayiti a la. Paske si. Sa a te ka bay repons lan, m panse nou t ap jwenn repons lan deja, paske nou fè manifestasyon ase, nou fè bif ase, men li mennen nou dan la povrete. Jounen jodi a, peyi nou an vin tounen yon wont mondyal. Tout kote nou pase, nou sanble yon wont. Menm nan peyi etranje, ou vin pè prezante tèt ou kòm Ayisyen, paske nou pa ofri anyen ki bon. Donk, se nan optik sa a, Nou menm, nou pran inisyativ sa pou nou lanse yon lòt mesaj ki ka konstwi peyi a, ki ka rekonstwi, ki pozitif, ki ka rekonstwi. Paske menm jan pawòl Bondye di, lafwa vyen de se kon antan. Sa w tande li gen enpak sou ou. Donk si chak jou nou leve se manifestasyon, joure, kraze, brize, se sa yo tou k ap fè enpak sou nou. Se lahèn ke n ap bay jarèt anndan peyi a, se divizyon n ap bay jarèt anndan peyi a. M panse nou rive nan yon sitiyasyon kote ke pou nou youn sispann kondane lòt, pou nou youn sispann kritike lòt, pou nou kapab mete nou nan yon pozisyon pou nou wè ke nou tout nou se dè viktim. Konkou a se yon konkou nasyonal ke nou fè avèk 10 departeman peyi a, kote ke nou genyen tèks, nou gen mizik e nou genyen slam ladann. Nou te bay chak atis yo tèm sa a pou yo te devlope ki se, Nouvèl Ayiti a se lanmou youn pou lòt, yon fason pou n kapab oryante lespri yo, panse yo sou nouvèl Ayiti ke nou tout ap ret tann nan. Li dire 3 mwa. Ki atant ou avèk sa? Bon, atant nou se wè ke viris lanmou sa a ke n ap pwopaje a, li kapab detwi tout viris mòtèl k ap ravaje peyi nou, k ap ravaje sosyete nou an ki se lahèn, ipokrizi, jalouzi. Egoyis. Donk nou panse pa gen yon lòt viris ki ka trete viris sa yo ke lanmou. Bon, kritè yo se te domine rezo sosyal la atravè mesaj lan. Premye pati konkou a li te fèt sou rezo sosyal la. Donk jis pou nou te kapab kontamine rezo sosyal la avèk yon lòt mesaj pou fè moun yo tande yon lòt videyo, yon lòt. bagay paske nap tande twòp vye bagay lontan e yo fè move enpak sou nou donk nou vle fè yon enpak pozitif sou yo se sak fè premye pati konkou a nou te fèl sou rezo sosyal la e dezyèm pati a nou fè li live pou nou kapab remèt prim avèk 7 ganyan ke nou dwe genyen jodi a la kap genyen premye dezyèm twazyèm nan Mizik premye dezyèm twazyèm nan slam e nap gen yon premye nan teyatre. Se premyè edisyon sa ye konkou sa? Wi se premyè edisyon l. Konbyen patisipan ki te la? Nou te genyen 34 patisipan. Trè satisfè paske fidbak yo tounen jwenn mwen donk gen anpil temwanyaj anpil moun kòmanse di Yo kòmanse wè Ayiti yon lòt fason. Yo kòmanse wè ke efektivman e pa gen lòt bagay ki ka sove peyi sa a ke lanmou. E sa ki fè nou plis plezi se paske nou wè gen lòt moun ke nou pa ta panse ki kòmanse ap delivre mesaj sa a ke yo fini pa wè ke nouvèl Ayiti ke nou tout ap ret tann nan Se pa ameriken kap potel ba nou, se pa Canada kap potel ba nou, se pa se pa la France, se pa ankenn peyi, dayè yo pa gen enterè pou yo wè nou byen, yo pa gen enterè nan sa. Donk nouvèl Ayiti ke nou tout bezwen an, se lè mwen menm m kòmanse renmen w, ou kòmanse renmen m, m kòmanse valorize w, ou kòmanse valorize m, lè sa nou pral jwenn nouvèl Ayiti ke nou tout ap tann. Kisa avap ye? Avap se Asosyasyon Vizyon e Lamou di Pwochen. Fonksyon e non w. Non m se Madam Ludgie Désir, m se kòdonatris jeneral aktivite sa a e vizyonè. E nou menm pèsonèlman li enpòtan pou nou patisipe nan sa Ayiti reve a ki se lanmou youn pou lòt. Bon, nòmalman mwen menm antanke yon atis ki renmen lanmou e lè m wè l bon se sou entènèt epi nòmalman Tit la, Nouvèl Ayiti a se lanmou youn pou lòt, di ke mwen menm jounen jodi a la, mwen oblije kore sa k ap fèt la. Malgre tou, menm si gen difikilte estidyo, kòm si tout moun ap kouri kite, men kanmenm, nou menm nou fè yon jan jounen jodi a la nou parèt. Bon, e premyèman m se yon ganyan, paske m pote mesaj la pou tout moun. Difè ke m pote mesaj la pou tout moun, m panse ke deja mwen se yon ganyan. Bon, nòmalman, nou e. Zile sa li pa yon peyi ènmi, ou konprann se yon peyi zanmi. M panse ke zile a bezwen sa ki rele lanmou. E nou menm antanke antanke jounalis pase ke mwen tèlman renmen nou menm ki la pase ke se nou menm ki ka fè konprann peyi a. Gen tout mesaj yo pase madam loudji ki te deja la se youn nan moun ki pwone mesaj sa avèk ekip li di fè kel pwone mesaj sa avèk ekip li m panse ke li enpòtan ke pou tout moun anbrase lanmou ase lanmou youn pou lòt la e lè nap vin ak sove ayiti se sa. Map di yon gran bonswa ak tout medya yo ansanm avèk tout pèp ayisyen an ki ap tande nou nan moman sa. Ou patisipe nan premye edisyon an ki nivo satisfaksyon ou? Bon, m panse ke satisfaksyon nou li vrèman efikas. Avan tou, mwen se yon jèn talan, mwen reprezante departeman Grandans. Kidonk, talan sa a se yon talan ki ap devlope anndan nou depi piti. Men, nou pa t jwenn chans ke pou nou te kapab devlope talan an. Men, gras. Avèk konkou sa ki debite ane sa ki se premye edisyon li, ki donk m panse ke mwen jwenn anpil satisfaksyon paske nou wè pèp la li vrèman akeyi nou parapò avèk mesaj nou pote yo e nou konnen ke mesaj sa li ap fè yon gran enpak sou popilasyon an parapò avèk mesaj nou pote yo nou panse ke Ayiti an li ap vin yon lòt Ayiti n ap vin gen yon Ayiti nouvèl. Bon mesaj mwen te fè pase nan nivo chan an Kidonk nou te konseye pou pèp ayisyen an kapab rejte ipokrizi, rejte lahèn, mete tèt yo ansanm pou yo kapab fè yon, pou yo kapab genyen valè nan zye lòt pèp yo, pou yo kapab depoze zam, mete inyon nan mitan yo, mete tèt yo ansanm pou yo kapab rive abouti avèk yon nouvèl Ayiti kote pou tout lòt peyi yo kapab vin fè touris nan peyi nou. Lizay tout moun, lizay tout medya ki la, non an se Maladie Lahache, yon eslamè. Mwen reprezante depatman Lwès, komin Kafou, nan premye edisyon konkou sila. Ki nivo satisfaksyon m? Mwen panse mwen satisfè ase. Premye rezon an se paske mwen jwenn chans pou m delivre mesaj ke m te anvi delivre depi trè lontan. Epi dezyèm bagay la se ke sa pèmèt mwen grandi tou. Patisipe nan konkou pèmèt mwen grandi antanke atis. Non sèlman li fè m fè plis efò nan ekri, li fè plis moun konnen m tou. E yon dènye rezon ki fè m kapab di mwen satisfè, se paske se paske mwen wè pandan ke m ap slame, m ap di tèks la, m ap pote mesaj la epi gen moun ki ap swiv mwen avèk anpil atansyon. Donk tout sa yo se rezon ki rann mwen satisfè nan konkou an. Mesaj la se te kisa? Tèm konkou an se Nouvèl Ayiti a posib nan lanmou youn pou lòt. Mwen te pwopoze nan tèks pa m nan ki titre Si sèlman, alò mwen pwopoze yon ansanm de bagay, si ke nou te fè yo nan plas sa n ap fè jodi a, nou t ap gen tan gen Nouvèl Ayiti a. E mwen montre li toujou posib pou sa fèt. Si nou chanje mòd de vi, si nou chanje davi, sa kapab rive posib.